Ayisyèn, Ayisyen, konpratriyòt mwen yo k ap tande m pa bò isit tankou lòtbò dlo, sa fè anviwon 3 mwa depi mwen monte kòm Premye Minis nan de kondisyon difisil. Nou tout konnen yo. Mwen vin jwenn yon peyi dechire, divize, yon leta ki kraze ak tout enstitisyon demokratik nou yo ki p ap mache. Moun pa ka kite Pòtoprens pou ale nan Sid. Sitiyasyon ekonomik peyi a tonbe nan yon nivo ensipòtab. Lajan monte bwa. Lavi chè ap toupizi tout sektè nan sosyete a. Defisi bidjetè a rive nan yon nivo nou pa janm wè. Goud la ap kontinye pran kalòt pa rapò ak dola meriken an e ou pa ka jwenn li lè ou bezwen l. Chomaj, lamizè ak grangou ap fini ak tout espwa jenès nou an ki blije al pran imilyasyon nan tout peyi ki nan rejyon an. Mwen kanpe la nan lis pwoblèm nou tout ap konfwonte. Lè m gade sa, mwen te di tèt mwen, pa gen lòt bagay pou m fè, se travay avèk tout Ayisyèn ak tout Ayisyen pou nou remete peyi a ak tout enstitisyon nou yo sou ray. Daprè mwen, gen yon sèl fason nou ka fè fas ak tout defi ki devan nou yo, Se rasanble tout moun anndan on pwojè nasyonal. Se rekonsilye nasyon an. Se kwape divizyon ak chire pit nan mitan nou. Se remete deviz peyi a, Linyon fè lafòs la, ann aplikasyon nan tou sa n ap fè. Se pou sa, depi m pran tèt gouvènman peyi a, mwen pase anpil tan ap rankontre tout kategori moun ak òganizasyon politik, sosyal ak ekonomik. Li te endispansab pou advèsè yè yo te aksepte chita ansanm e mete tout moun dakò sou direksyon nou vle bay peyi a. Nou resi jwenn on akò nan mitan sektè ki te konn batay youn ak lòt. E jis jodi a, malgre tout pwoblèm n ap travèse yo, mwen kontinye ap pale ak lòt konpatriyòt ki wè bagay yo on lòt jan. Lè nou gade byen, yo pa si diferan nan objektif yo. Se mwayen ak delè pou nou rive atenn objektif yo ki gen ti diferans. Nou ka efase tou sa san pwoblèm. Gen anpil moun ki pa konprann volontre mwen genyen pou rasanble yon maksimòm konpatriyòt nan tout kan, Map di tout moun, yo tronpe yo anpil si yo pran volonte sa pou feblès ou pou mank lidèchip. Mwen kontinye kwè pi bon fason pou nou rezonn pwoblèm nou yo se evite tout iritan, se vini ak solisyon, se pa kreye nouvo pwoblèm. Nou pa ka rive nan chanjman tout moun swete a nan hing-hang tout tan. Mwen kwè li posib pou nou dirije peyi a yon lòt jan. M ap ankouraje tout aktè politik, ekonomik ak nan sosyete sivil la pou nou bay dyalòg yon chans, pou nou bay rekonsilyasyon yon chans, pou nou bay tèt ansanm yon chans. Depi kèk tan, peyi a ap fè fas a yon pwoblèm ensekirite k ap vale teren chak jou pi plis. Gen anpil bagay ki di sou sitirans bandi te konn jwenn bò kote moun nan pouvwa, moun nan sektè prive ak moun nan kèk òganizasyon politik. Yo ba yo lajan, gwo lajan. Yo ba yo zam, gwo zam. Pi gwo zam pase lapolis. E yo garanti yo yon enpinite total. Malerezman, nou konstate gen menm polisye ki nan konfyolo ak gang. Pandan lontan, yo kite bandi kidnape moun, asasinen moun, vòlè kamyon machandiz, piye biznis moun, san anyen pa rive yo. Leta a pèdi tout otorite l, ke nenpòt bandi konprann yo ka pase men nan figi Leta lè yo pito. M ap di sa klè pou tout moun. Nan prive tankou nan leta. Tout moun k ap pran pèp ayisyen an an otaj, terorize popilasyon an, se lenmi pèp la yo ye. Tout moun k ap sipòte bandi, ede yo jwenn zam ak minisyon, tout moun k ap ba yo kòb anba chal, tout moun k ap sèvi avè yo pou bloke tout aktivite nan peyi a, Tout moun kap fè dil ak yo pou yo ka pran pouvwa, yo tou se lenmi pèp ayisyen an e se kòm lenmi nap trete yo. Gouvènman map dirije a pa nan konfyolo ak gang. Nou pa nan negosye ak gang. Nou pa nan biznis bay gang lajan. Vòlè se an vòlè ou trete sa. Asasen se an asasen ou trete sa. Si yo pa sispann move zak yo, se lalwa ki pou aplike kont yo. Sèl opsyon ki gen pou bandi ak tout kòmanditè yo, se prizon ou lanmò, si yo pa vle chanje metye. M ap di tout moun ki gen revandikasyon lejitim, tout moun k ap rele anmwe kont ensekirite, kont gaz yo pa ka jwenn, gouvènman an tande rèl yo. M ap di yo, Evi tout meli-melo ak tout tanzasyon, sèvi ak gang pou fè alyans ak yo pou fè revandikasyon yo pase. Gang yo se lennmi nou, e okenn solisyon dirab pou pwoblèm peyi a p ap ka jwenn si nou kite gang ap fè lalwa e sèvi ak revandikasyon lejitim pèp ayisyen an pou yo kouvri krim yo. Depi pwoblèm gaz la kòmanse, mwen konstitye yon selil de kriz ki reyini responsab finans, defans, jistis, lapolis, enteryè, travo piblik ak komès. Selil sa a ap travay lannwit kou lajounen pou fè tout sa k posib pou jwenn solisyon rapid nan zafè distribisyon gaz la. Nou pa ka kite tout aktivite peyi a bloke. Lopital nan kapital la tankou nan pwovens chaje a pwoblèm si yo pa jwenn rapidman gaz pou pwodui elektrisite pou pran swen malad yo. Gen anpil malad kovid nan divès lopital k ap siviv ak respiratè. Yo tout ap mouri si nou pa pote gaz ba yo prese prese. N ap pwofite remèsye Jean José Trésil, ki se yon chofè kamyon gaz, ki te pran risk pou l pote gaz nan lopital Mibalè, ki fè 60 malad kovid pa mouri yè. Se menm sitiyasyon an pou ti bebe ki nan enkibatè, pou moun ki bezwen opere an ijans, pou fanm ansent ki bezwen akouche, vaksen ak medikaman ki dwe rete nan frijidè. Fòk bank yo kontinye fonksyone, fòk konpayi telefòn yo jwenn gaz pou yo kontinye bay sèvis. Nou pa ka kite Tout telefòn bèbè. Fòk DINEPA jwenn gaz pou fè ponp li yo mache pou bay popilasyon an dlo. Fòk bis, tapap, machin piblik, tankou machin prive, anbilans, lapolis, lame jwenn gaz pou yo fonksyone. Fòk madan Sara ka jwenn mwayen transpò pou yo demele yo. Mwen vle tout moun konnen peyi a pa mange gaz. Gouvènman an fè anpil efò pou tout rezèvwa yo gen ase gaz e kòm nou konnen demann lan pral ogmante lè livrezon yo rekòmanse, Plizyè lòt kòmand gaz gentan pase e gen bato ki deja la k ap tann pou dechaje. Selil kriz la ap travay san pran souf pou jwenn solisyon. Lapolis kreye koulwa sekirite pou kamyon gaz rantre e soti an sekirite nan tèminal yo pou gaz la ka al jwenn popilasyon an. Gen pwopriyetè ki pè pou gang pa kidnape anplwaye yo, vòlè kamyon yo. Nou mete a dispozisyon yo yon bakòp polis pou akonpaye konvwa yo. Sa kòmanse bay rezilta. Kèk lopital kòmanse jwenn gaz, Konpayi telefòn yo pa kanpe e y ap kontinye bay sèvis kominikasyon, ayewopò jwenn gaz pou avyon yo, gad kòt ap fè patwouy sou lanmè pou sekirize bato k ap vin livre gaz yo. Gen anpil lòt dispozisyon k ap pran pou rezoud definitivman Pwoblèm distribisyon gaz la nan tout ponp. Pèmèt mwen pa bay twòp detay jodi a, men nou ta sipoze wè rezilta yo trè byento, nan jou k ap vini yo. Lè gaz la kòmanse rive nan ponp yo, nou mande tout moun, pa fè dezòd, gade kalm nou. Nou tout nan nesesite pou nou achte gaz, men si nap fè dezòd ponp yo pap ka vann. Nou deja pase enstriksyon pou ke lapolis prezan nan ponp ki gen eskonbrit yo. Nou remèsye pèp ayisyen an pou bon konprann li, paske l pa tonbe nan pwovokasyon bandi tout plim tout plimaj ki te kwè ke ak zak malonèt sa a, pèp la te ka pran lari. N ap remèsye tout lidè politik, relijye, sektè prive, sosyete sivil ki ede nou kòlte ak kriz la. Lè nou fin pase kap difisil sa a e rezoud pwoblèm atifisyèl rate gaz aksyon gang yo kreye a, mwen espere tout Ayisyen de bòn volonte ap kontinye chita ansanm pou nou atake vrè pwoblèm peyi a. Map di yon gwo mèsi a tout pati politik, a pil ak pakèt òganizasyon sosyete sivil la ki siyen akò 11 septanm lan pou pasyans yo ak konpreyansyon yo. Nou te dwe pi lwen nan aplikasyon akò a. Mwen swete rejwenn lòt konpatriyòt ki nan lòt inisyativ yo pou nou gade sa nou ka fè ansanm nan enterè peyi nou an. Pandan kriz gaz sa a, mwen kontinye diskite ak yo. M ap redi l ankò, lè nou gade byen, Depi espri rekonsilyasyon an la, depi nou mete batay pou pouvwa a de kote, nou ka wè, pa gen divèjans vre sou objektif yo, ki se, konbat ensekirite, kreye kondisyon pou nou ka pase men nan konstitisyon an ak òganize bon jan eleksyon pou nou ka remèt direksyon peyi a bay moun pèp la chwazi an tout libète San magouy, san kout lajan ak enfliyans. Nou fè Dij 104. Pa gen anyen la a nou pa ka fè. N ap pwofite denonse atak ki fèt kont biwo Jij Garry Orélien ki gen pou responsablite ankete sou asasina prezidan an. Aprè manèv sou manèv pou fè divèzyon, kreye konfizyon ak amalgam, sa pa mache. Kounye a, yo deside atake biwo jij la. Seri manèv sa yo pa p mache. Jistis ap rann kan menm a prezidan an. Mwen vle bay garanti sa. Nan sans sa, mwen deja pase enstriksyon a minis jistis la pou pakè Pòtoprens mennen prese prese yon ankèt pou idantifye endividi malonèt sa yo epi tradui yo devan lajistis. Ayisyèn, Ayisyen, nan yon ti tan tou kout, Akò gouvènman apeze a ap aplike pou vin rezoud pwoblèm ensekirite a epi tanmen pwosesis òganizasyon eleksyon an ki pral pèmèt popilasyon an chwazi dirijan li. Mwen konnen gen malveyan. move zafè, k ap fè konbinezon, traktasyon tout kalte pou destabilize gouvènman an, epi simen latwoubaj pou anpeche timoun ale lekòl, pou kreye plis mizè, plis grangou, pou plonje peyi a nan plis ensekirite. N ap bay garanti, toutotan n ap rete ouvè pou dyaloge ak aktè ki sensè yo, Nou pap mize nan wout. Nou pap fè bak. N ap aji, n ap pran desizyon nan enterè tout popilasyon an, n ap pwoteje e n ap sanksyone lè sa nesesè. Ayiti pa ka peri. Nou ka chanje sa. Ansanm, ansanm, nou pral chanje sa. Mèsi.